Imajine w 3 mwa chita lakay. Donk ou ka imajine ki sa sa vle di. Non nou pa nan tipa tipa. Nou nan yon lekòl ki pou ouvri nòmalman. Ansanm. Nou pa nan afè lekòl an liy. Nou vle yon lekòl ki pou ouvri, pou tout moun pran responsab e pou tout moun mete inifòm. Pase mwen menm, gon pakèt moun mwen wè maten an ki voye kèk timoun lekòl an sivil. Bonjou, bonswa, sa depan de lè ou pral gade videyo sa a. E jan ke m toujou di l, se ap toujou yon plezi pou mwen pou m vin pataje ansanm avèk ou Tout sa kap fè aktyalite nan peyi Dayiti. Pou w pa rate okenn nan videyo nou yo, se pwofite abòne kounya la menm si w potko fè sa, e pa bliye aktive siy klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. Deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne, mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm, paske m konnen w entèlijan ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan, ann antre nan detay pou videyo jodi an. Thomas Sainvil, ou se pwofesè lekòl, donk nou konnen genyen anviwon 3. mwa depi lekòl pa fonksyone nan peyi Dayiti, ou menm antanke pwofesè, kòman w ap viv sitiyasyon sa a? Bon, fò m di w sensèman, se yon sitiyasyon ki vrèman katastwofik, pa le fèt ke nou konnen pwofesè la, li menm se de lekòl li viv. Imajine w 3 mwa chita lakay, donk ou ka imajine kisa sa vle di. Se 3 mwa w fè. ou pa gen anyen wap antre an tèm de mwayen pou surviv. Yo zanmi mwen e antanke e pwofesè, antanke moun kap travay nan ansèyman, nou santi se yon nesesite jodi a pou nou pran lapawòl o non tout pwofesè kap soufri, pase ke moman sa menm lè w wè. jan sa ye, menm jan paran yo ap soufri se konsa pwofesè yo ap soufri tou. Paske depi pa gen lekòl, premye moun ki peye konsekans lan se pwofesè yo paske nou genyen anviwon 5 mwa depi ke pa gen lekòl. Si se pa yon lòt bagay ou kreye pou fè oubyen si w gen petèt gen moun lòtbò ki ka ede w, m pap ba w manti, bagay la vrèman. vrèman kritik. Men fò n di ke kòm nou an Ayiti, tout bagay posib. Paske ou pa wè rezon lekòl 3 mwa peyi dòk sa la non. Paske nèg yo t ap goumen pou kesyon gaz, Ariel monte twòp kòb sou gaz esetera, men ki sa k pase apre tout moun fin mouri tout bagay fèt? Èske ba yo pa toujou menm jan? Ba yo toujou menm jan. Donk sa vle di ki sa? Sa vle di se moun ki pi pòv yo k ap soufri, se moun ki pi pòv yo. k ap toujou viktim. Donk nou menm pwofesè lekòl, nou vrèman viktim paske aktivite nou se lekòl. Donk lekòl pa ka fonksyone. Malgre ou tande gen lekòl, nèg yo anonse lekòl gen louvri, men w ap gade pou wè konbyen lekòl ki louvri. Se kèlke ladan yo. Donk sa vle di, la s yon sitiyasyon ki vrèman kritik. Ou konprann? Donk antanke pwofesè, sa pa ka pa touche yon moun. Donk 5 mwa pa gen aktivite eskolè, donk nou menm kòm pwofesè kòman nou viv? A se yon bèl kesyon. Kòman nou viv? Jan la repiblik ap viv. Nou di repiblik lan, nou wè chofè machin, ponpis yo, tout moun sot fè anviwon 4 mwa lòk, nou menm nou kontinye nan lòk nou toujou, pase se baton krè a ki tout fòs. E pwofesè a, le fèt ke lekòl pa ka pran, e nou gen yon minis ki di e ti pa ti pa, e maten an m tande minis la ap di fòk moun retounen lekòl, men pwoblèm ki genyen, èske yon direktè lekòl kounyela, moman sa la, jan peyi a ye la, sètènman lekòl ka rekòmanse, men èske paran yo. Apre 4 mwa lòk, èske yo gen kòb pou yo peye direktè lekòl yo epi pou pwofesè yo yo menm, pou pwofesè yo yo menm an mezi pou yo kapab touche? Moman sa e benevola tout pwofesè pral fè, se sa mwen menm mwen wè. Se toujou yon, nou ka di yon dezi, yon volonte pou n. fòme yon jenerasyon elèv. Mwen k ap pale avè w la, m se yon pwofesè dangle. Sa vle di ki sa? Sa vle di se tout yon plezi pou mwen pou m wè m ap gen yon bato krè nan men m pou m ap anseye timoun yo angle. Pou ki sa? Paske se sa yon ansanm li ye, se metye m. Donk, ki sa k ta dwe fèt? Etan donnen ke mesye yo di lekòl la ap relouvri, Selon tout vrèsanblans. Mentnan kounye a, se ki jan yo pral konte pou yo akonpanye ansanm de pwofesè yo menm ki te chita lakay yo pandan yon sèten tan sa ki pa t gen anyen nan men yo? Imajine w si se nan ekòl prive w ap fè kou, m ba w garanti ke se lè ou vann nan se li y ap peye. Yo pa pral di w konsa monchè y ap peye w septanm, y ap peye w oktòb, vwa novanb. Donk sa vle di sitiyasyon an deja konplike. Mwen m panse ke fòk dirijan peyi yo. tout lidè politik yo, ansanm aktè yo, konprann ke nou rive nan yon moman kote peyi a nou bezwen inite, nou bezwen tèt ansanm, nou bezwen youn konprann lòt. Paske otan de fwa gen chirepit nan sosyete a, se moun ki pi ba yo k ap viktim. Ou konprann? Se moun nan klas mwayèn yo. Èske n ka pale de klas mwayèn? Paske pa gen klas mwayèn kounye a. Se de klas ki genyen. Yon klas pòv, yon klas moun ki gen rich, ki gen tout richès peyi a nan men yo. Donk se moun ki nan klas pòv yo Tèl ke nou menm pwofesè, enjenyè, doktè etsetera, se nou kap vin pli pòv. Tout nèg ki gen lajan ap toujou vin gen plis lajan. Donk, m panse ke se moman ideyal pou ke Ayisyen met tèt yo ansanm. Map gade premye minis la yap tuye pil moun an repiblik dominikèn kisa li ap fè twit sòti li ap felisite koup di mond ki rive pou moun kapab gade match foutbòl. Pandansetan nou pa gen pwoblèm match foutbòl, nou gen pwoblèm timoun ki pa ka al lekòl, nou gen pwoblèm pwofesè k pa ka touche, nou gen pwoblèm ensekirite, nou gen tout kalite pwoblèm. E pa pwoblèm paran, e pa pwoblèm, e pa pwoblèm sa yo nou gen. Pwoblèm nou gen, nou di gouvènman sa a se yon gouvènman iresponsab ki konplis nan tout sa k ap fèt nan peyi Dayiti. Mètnan, ki lè w panse lekòl la ka ouvè? Èske w panse fen dane sa a, piske nou gentan nan novanm, Nou ka ouvè l kanmenm oubyen nou ka rete pou janvye. Ki lè w panse lekòl la ka ouvè? Lekòl la ka ouvri imedyatman responsab yo degaje yo, yo bay sekirite pwofesè yo. Lè y ap sòti, yo tande yon kawotyou machin pete, yo pa gen kè sote. Lè yo nan sal de klas, pa gen elèv k ap vin avèk zam k ap sòti nan zòn de non dwa yo. E m ap di nou yon bagay, Savann pistach, kafou fèy. Pran tout zòn Laplèn nan. Pran tout zòn Pènye. Pran tout zòn wout frè a la. Pran tout zòn yo. Èske yon moun ka voye pitit ou lekòl nan lensekirite sa a? Sa ki enpòtan, lekòl la ap ouvri, il fo ke responsab yo pran sans responsabilite pou yo ban nou sekirite. Nou pa ka konte sou blan pral fè anyen pou nou. Konprann? Donk se nou menm Ayisyen ki pou eseye konprann ke peyi a se peyi nou ye. Ayiti se pou nou. Donk si Ayiti se pou nou, nou pa ka kraze l. Nou pa ka detwi tout enstitisyon ki gen nan peyi a. Kounye a jounen jodi a pa gen, pa gen jistis, pa gen anyen. Donk sa vle di se yon peyi a repanse. Donk sa vle di, m panse pou lekòl la, piske yo di ke lekòl se, se youn nan, m kapab di, aks nan devlopman yon peyi. Donk, depi pa gen edikasyon, ou konprann, donk sa vle di sosyete a sanse malad. Donk, si y ap kraze edikasyon pi mal jan l te ye deja, paske imajine w, sa timoun sa yo pral bay nan egzamen la a? Twa mwa chita lakay yo. Mesye yo se yon kesyon de e bay an liy, bon sa se yon blòf li ye. Paske konbe yon peyi pa gen kouran, yon peyi pa gen, bon, de konpayi telefonik nèt yo pa bon. Donk, e pa tout timoun ki gen aksè avèk telefòn. Donk, sa se yon demagoji. Donk, se pou m di ou, edikasyon nou an de jou an jou l ap pi pale de mal an pi. Donk, w ap wè ke se de jou an jou n ap jwenn de timoun ki fin fè ns 4 yo, pase pa mwen, pou mwen m pa yon fele ankò, ki gen ns 4, epi poutèt pa menm ka, pa menm ka kanpe pale yon ti franse, pa menm ka ekri yon de mo franse byen, yo pa konn règ gramatikal ect. Poukisa? Paske ansanm de dirijan nou genyen la yo, yo kontribye pou mete sistèm edikatif la nan eta wè l ye la. Men ann gade faktè ensekirite a, enkyetid paran yo fas avèk ouvèti klas la, e ki mizanplas ke gouvèneman ta sipoze fè pou pèmèt ke paran yo kapab voye timoun yo al pran pen lenstriksyon san kè sote. Monchè Bamzou, si se pou otorite ki ta pou mete sekirite nan peyi a pou paran al lekòl, donk pa tap janm gen paran ki voye timoun yo lekòl. Dayè mesye yon ekapab, tout moun konstate ke leta a fayi a misyon l. Donk sa vle di kisa? Jounen jodi a si w ta bezwen, si w ap mande yon enstans pou bay sekirite nan peyi a, yo te plis pale de lepolis ke w pale de lapolis. Malerezman, e pa konsa l ta dwe ye men se konsa l ye. Donk sa vle di kisa? Sa vle di ke kesyon ensekirite a se konsyans ki pou pran. Menm mesye k ap, ki petèt ki pratike malerezman, ki enplike malerezman nan kesyon ensekirite a, yo menm tou yo gen timoun lekòl, yo menm tou yo se de paran delèv. Donk sa vle di ki sa? Se yo pou pran konsyans ke mesye yo fè ase, ann bay peyi a yon chans, ann bay timoun yon chans pou yo pran ti pen de lèstivyon an, pou yo omwen, demen si Dye vle, si nou te ka wè nou ta ka gen yon sosyete plis ou mwen ekilibre. Paske si nèg yo kontinye kenbe l konsa, enben pitit pa yo. pral twouve nan menm sitiyasyon an wi. Yo menm tou pitit pa yo pap ka viv nan peyi a non. Paske yo menm tou ki gen bagay nan men yo a yo gen pitit, yo gen madanm, yo gen timoun pou voye lekòl. Nan 20 tan, 30 tan kijan sa pral ye? Lap pi mal ke jan l ye la. Donk m panse se yon moman pou tout nèg pran konsyans ke w te gen zam nan men w, ke w pat gen zam nan men w, ke w se aktè politik, ke w se òm dafè, nou tout dwe met tèt nou ansanm pou n sove peyi a. Se, se, se, se, m te ka di se sa m te ka. Di nou non. E anpil moun toujou di sa, men la se yon pwofesè k ap pale. Ou di e koze kou an liy lan se, se yon blòf. Ban nou plis, plis esplikasyon de sa. M sot esplike w talè a zanmi. Imajine w, konbyen paran ki gen aksè pou achte yon telefòn android? Pou pi piti kò ou ka achte yon telefòn android, w ap bezwen 10,000 goud. Ou panse se tout paran k ap gen 10,000 goud pou achte telefòn oubyen pa pitit yo? Doutranplis, èske nan peyi sa a gen kouran pou timoun nan chaje telefòn li? Èske entènèt la bon vre pou l fè tout aktivite l dwe fè yo anliy? Donk se, petèt ou ka jwenn nan petèt timoun ki anlè yo ki ka petèt gen aksè a sa. Men e malere, malere, malerèz ki gen timoun yo nan lekòl lise yo, nan lekòl nasyonal yo, kijan yo pral fè? Timoun sa yo pa nan edikasyon tou? Ou se pou m di w ke sa son blòf. Son blòf li ye. Ou konprann? Sauf ke nan lòt peyi, li fèt paske moun k ap pran kou nan fakilte a letranje esetera an liy san pwoblèm. Men an Ayiti, nou pa gen entènèt. Nou pa gen entènèt, nou pa gen chaj. Nou pa gen kòb pou achte telefòn pou timoun yo. Ou konprann? Mentnan nou di nou menm kòm pwofesè e kesyon lekòl ki pa ouvè a afekte nou anpil anpil o nivo ekonomik. Jisteman monchè, imajine ou mèt la, gen pwofesè m konnen la, gen nèg se sachè dlo y al vann wi. Gen nèg mèt la se ti bòlèt y al vann. Gen nèg se yon pakèt lòt ti bagay yo kreye pou yo fè pou yo siviv wi. Paske ou imajine ou gen madanm ou gen pitit. Ou ka konprann. E se tout espò se sou ti kòb w ap touche lemwa a. Pou te fè ti pwovizo etc. E bagay vin moute tèt nèg. Bon men youn nan pwoblèm ki gen kounye a la. Imajine ou ta fè yon ti kou pa egzanp wi. Pou 50 dola ou ta fè yon ti kou. Egzanp gen lekòl ki bay pi bas pi ba pri ke sa. 50 dola. Men mesye pou a fè yon pla manje kounye a. Pi piti kòb pou genyen se 80 dola wi. 80 dola ayisyen pou a fè yon ti pla manje. Yon ti pla manje padon. Donk sa vle di kisa? Sa vle di sa ou pral jwenn nan nan edikasyon pa piti lwen an. W ap toujou wè pwofesè yo ap mache avèk grenn soulye yo chire. M pa ladann non menm paske menm m pa viv de sèlman yon pwofesè yon lekòl. Oke? Donk m se yon jounalis tou. E m se yon etidyan an dwa. Donk sa vle di m chèche dot atou. Men imajine yon pwofesè se sa sèlman l fè baton l pral gen kòm atou. M pap ba w manti. nan moman sa la ba yo vreman konplike. Non pam se pastè Willy Jean Jacques. Ti pa ti pa nap ouvri? Ti pa ti pa la ouvri? Non nou pa nan ti pa ti pa. Nou nan yon lekòl ki pou ouvri nòmalman. Ansanm. Nou pa nan afè lekòl an liy. Nou vle yon lekòl ki pou ouvri pou tout moun pran responsabilite pou tout moun mete inifòm. Pase mwen menm, gon pakèt moun mwen wè maten an ki voye kèk timoun lekòl an sivil. Nou di il fo ke lekòl ouvri an avèk inifòm pou tout pwofesè al chita nan sal de klas pou yo konnen yo gen posiblite pou yo konnen apre nan mwa desanm nan y ap jwenn yon salè e sa mwen menm mwen mande. E vwala, se la nou kanpe ansanm avèk videyo pou jodi an. Mèsi dèske ou te gade videyo a jiskalafen. E pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w potko fè sa. e aktive sin klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. E pa bliye like videyo sa pou yo kapab toujou rekòmandew videyo nou yo. Mèsi nap kwaze nan yon pwochèn videyo. Tchao!